Bonjour bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon pa gen yon minit ki pase pou pa gen yon move nouvèl nan kapital peyi dayiti la popilasyon an a mar e san et ase antouka fòn di nou ke gen anpil enfòmasyon ki ap serkile nan peyi a la aktyèlman genyen yon polisyè donk genyen 2 vèsyon k ap serkile sou li kòmkwa yo ta kidnape li jodi a men Mwen kwè ke li fè pati moun yo kidnape depi hier dimanche nan kad yon kidnapping kolektif pandan yon graduation nan dat 26 mars 2023. Ekoute, sè pwòch yo di ke Mezanmi ede nou pataje souple. Li se poto mitan fanmi an. Libere l pou nou souple. Virginia, Malie, Plezime. se moun Jeremi. Li se polisyè, yo kidnape li devan lekòl Initec la. Se jou dimanch 26 mas la. Donk, w ap gade li la, ebyen kounye a la li nan men ravisè yo. Bèl timoun. E finalman nou ta kapab di, bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Jan peyi a ye la, nèg yo tout di kòmsi y a fè inivèsite, lekòl. Bagay sa nou pa bezwen genyen yo ankò nan peyi a. Men ou konn sa m ap di tèt mwen? M ta renmen poze yon nèg tankou Andre Michel kesyon sa. Ou wè m nik pran egzanp Andre Michel kòmsi se youn nan aktè yo. Men tout lòt aktè yo, yo konsène. Kòman n ap santi nou? Kòmsi pou nou wè tout timoun nan peyi sa kontinye leve sòt pa konn li alòske tout pitit nou aletranje? Yap byen aprann. E lè nap gade byen nou wè se nou menm ki a lakòz tout bagay sa yo rive la. Wap gade pou wè on nèg tankou Aristide ki rete yè kap rablabla sou moun epi se li menm ki inisye kesyon chimè nan peyi Dayiti. Wap gade on nèg tankou Michel Martelly ki fè peyi a tout krim sa, tout tò sa yo, ki komèt on pil deriv nan pouvwa, li la lap viv pa gen ankenn moun ki pou pozel kesyon. Bagay sa yo fè moun mal. Wap gade pou wè nèg sa yo politichyen sa yo tout pitit yo aletranje pa gen youn ki gen pitit yo nan peyi dayiti epi yo la sa va byen ba wi sa va byen paske mwen menm pitit pam nan se rete pou lal rete avè w se boule pou lal boule kawotchou pou ou konprann se konsa mwen map priye bondye pou tout polisye Retire kò yo nan bagay sa a. Ale ale nou. Epi lè sa a na bay peyi a a gang. Wi, osi senp ke sa wi. Se pa nòmal. Bon. E kounye a la a, e demwazèl sa a, bon li nan men mesye yo la a, fanmi an plenyen, fanmi an di li pa gon pyas. Bon mezanmi. Ba yon chans. Li pa gon pyas. Lè yon moun polisye mesye. Tande byen, se trime l ap trime wi. Hum! Paske gen moun ki nan lapolis la ki jiska prezan pa ka touche 25 mil goud. Hein! Gen nèg ki nan lapolis la e 20 mil pyas y ap touche. Bon, on nèg k ap touche 25 mil goud nan moman sa la. Ah! Mezanmi! Men ou konn sa k fè m mal la? Se ke bandi yo, yo pi mechan. Ou konn poukisa? Paske se malere parèy yo, yo vize. Mesye ban m di nou yon bagay. Nou te mèt fè kidnapin pou tout vi nou. Nou te mèt vann on bò peyi a. Nou pap janm ka gran nèg. Paske lajan ki nan men nou an son lajan sal. Nou pap janm ka milyonè. Nou mèt rasanble pil dola ameriken. Nou mèt fè moun wè pil dola ameriken, dè milye de dola ameriken a travè dè videyo. Nou pa ere. Nou pa gran nèg. Poutan. Mwen menm ki gen 50 goud, lè m kwaze avèk yon moun ki nan difikilte, m ba l 10 goud ladan l. 10 goud ki tonbe nan men moun sa a se yon 10 goud ki beni. E sa k fè lè m chita pou m bwè yon grenn byè, m bwè l san kè kase. Mesye bagay yo grav anpil wi nan peyi Dayiti mesye humm bagay yo grav anpil nan peyi Dayiti men sèl sa m konnen. Fò pèp la degaje l pou l batay. Fò pèp la goumen anpil pou pitit li pa al esklav pitit Andre Michel. Pou pitit li pa kontinye ap boule kawotchou pou pitit Andre Michel. Se nan sa yo bezwen mete nou. Paske jounen jodi a la a, ke lon vèy ou non, w ap gade pou wè la a gon pakèt nèg y ap pran plezi yo la a Sendomeng, y ap byen pase, ou konprann. Se ti malere a k ap pase mizè nan peyi Dayiti. Humm tèt chaje bagay yo grav ebyen gon sitwayen la ki tonbe ooh gade koze mezanmi nan peyi dayiti ebyen li te anviwon 4 heures de l'après-midi kote gen yon gwoup nèg ame kagoule men yo sanble ak lapolis wi men pa gen moun ki di se ta lapolis Ebyen nèg yo tire jeneral. Misye rele jeneral yo tire l ak tout manman l anndan lakay yo. Sa pase o nivo de Tabar 36 anfas bnc a. Le vrè non de jeneral se tande byen wi Ismael Noel. Donk Pa gen moun ki ka di si se lapolis oubyen si se bandi ki vin touye misye. Men m pral ba nou kèk enfòmasyon konsènan Ismael Noel. Ismael te gen yon gwoup avèk li ki ap fonksyone. Gwoup sa a, gen anpil nan nèg sa yo ki deja pèdi lavi yo paske yo touye nèg sa yo prèske grenn pa grenn. Ismael te prèske rive yon kote se sèlman li menm ki rete nan baz la ak de twa lòt grenn nèg. Men anpil fwa, Ismaël s'est fait cotroyer par d'autres chefs de gang. Gen anpil chèf de gang ki vini kote Ismaël pou misye kapab fè baz, kòmsi pou fè alye avèk yo. Il y a un problème. Ismaël refize kategorikman. O pwen ke gen yon chèf de gang ki vin kote misye lè misye pa vle nèg yo pran misye yo ala misye nan baz yo bat li Ismaël di non te mèt touye m m pap fè alye m pa antre nan bagay men misye te plis kwè nan kestyon biznès li paske gon mache la nèg yo te toujou kwè nan resèt li just fè ti resèt li nan mache a epi tout bagay fini sa rete la. Alò, jounen jodi a la a, Ismael tonbe. Èske se lapolis ki touye l? Si se lapolis ki touye l, petèt ke yo ta kapab gen soupson ke li nan move bagay. Si se bandi ki touye l, aparaman, li pa vle antre nan gwoup nèg yo, epi nèg yo manje l paske misye te kwè nan, ee, fè ti biznis, al mande resèt nan mache a la a. Men tout de menm, pou fè sa, fò w gen yon pouvwa wi. Kèlke pa, ee, gen yon ti bagay ki wong tou piti. Men le pire se ke gen yon video ki dure 27 segond. Video sa mezanmi si n pa gen kè nou pap ka gade l. Ebyen eh pou sila yo ki pral mande video sila a ekoute humm. Wouw wap gade pou wè Ismael atè a il a 28 ans je crois paske misye fèt an novembre le 5 novembre 1994. Donk, apèn 28 an, novanm ki ta pral vini an ta pral ba li 29 an. Donk, se konsa li menm, Ismael, li menm li pèdi lavi l. Genyen yon aksyon ki pase o nivo de Montagne Noire. Je kwa ke se se maten. Genyen yon sitwayen ki gen pwoblèm ak pitit li. Pandan li plonje dèyè pitit la, misye gen yon zam sou li. Epi, pitit la ap kouri, misye fache, misye. Vide bal. Sa vle di pou l touye pitit la. Pwoblèm, Pitit la pa gen grenn bal ki pran l. Kiyès k al pran bal s on lòt timoun 16 lane. Ebyen, m p ap ba nou manti, moun yo kouri dèyè misye. Sitwayen an. Yo kenbe li, yo pote li bay lapolis. Lè lapolis rive nan zòn nan, gon polisye ki di, Tout moun ki kenbe misye yo se masisi yo ye, paske yo ta sipoze touye l sou plas. Gade yon peyi ka gen krim ladan l mezanmi! Krim maten, krim midi, krim aprè midi, pa gen yon segond ki pase ou pa tande lòbèy pete nan peyi sa a. M ta renmen poze chak grenn moun on kestyon pou mande eske gen on bagay kap mache nan peyi Dayiti? Ba wi, m ta renmen poze nou kestyon e m ta renmen nou banm repons san lang de bwa. Anyen pap mache non nan peyi sa a. Ba wi, anyen pap mache. Lekòl fèmen. Lekòl ap fonksyone o ralanti. Se kèk grenn nèg ki met kran la a wi. ki kite lekòl yo ouvè se kèk timoun ki reziye yo ki ale lekòl. Gen bnc ki nan rue pave a la a, men bnc sa a yon lè konsa li ouvè wi, yon lè konsa li louvri. Sa vle di pa gen anyen k ap fonksyone. E poutan bandi yo menm y ap fonksyone san ankenn krent. Èske nou konprann? Ariel ap banbile, nèg politik yo ap banbile paske yo pa gen anyen pou yo pè. Bandi yo ap banbile, moun ki plis vilnerab la se popilasyon an, sila yo ki nan klas defavorize a, poukwa pa yon entèvansyon urgente, yon mannyè pou kapab adrese pwoblèm sila. Paske mesye, yon lè tou, fòk se popilasyon an ki kanpe, k ap souri, k ap gade nou. A bè wi, men fòs a vou Ayisyen. Fòs a vou ou menm ki kontinye renmen peyi w malgre tou. Fòs a vou. Batay pou sa w kwè. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de partaj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi aprè kèskonn di? A la pwochèn!